Madam, Mesye, bonswa. Nan moman n ap pale a la, nou egzatteman Pòtay Leyogàn nan kad yon nouvo repòtaj. Nou konnen e wout ki mennen avèk sid la, li te bouche pandan yon sèten tan. Lè nou di li te bouche pandan yon sèten tan, sa vle di e plizyè band zame t ap twoke kòn yo e nan wout la. Yo. pa t bay pasaj. Lè nou di plizyè bandi zame t ap twoke kòn yo, nou pale de nou pale de sòlda Izo yo, Ti Lapli ensi ke nèg Kris yo. Enben, madam, mesye, nèg yo deside bay yon trèv, yo deside bay pasaj, yo deside fè yon poze, yo deside pa afwonte ankò. Alò, fòk nou di se yon ti trèv. nèg yo bay. Lè n pale de trèv, sa vle di yon ti bagay pwovizwa. Kidonk la, madam, mesye, nou devan e nou Pòtay Lewogàn. Kidonk, nou kapab remake la, tout aktivite yo reprann. Tout machin nèt nan ling la, nou kapab gade ansanm avè m. Kidonk, chaje machin. Kidonk, tout aktivite reprann. Moun ap vwayaje. Se kòmsi moun yo te swaf lari a. Se kòmsi moun yo pa t konnen ki sa yo te ka bay pou yo te kapab pran lari. Otomatikman, Izo fin deside bay pasaj. Ebyen, madam, mesye, an nou gade ki jan bagay yo ye nan moman an la a nan zòn Pòtay Lewogàn. Kidonk, tout moun nan lari. Tout moun nan lari. Moun ki pral andeyò, moun ki prale Leyogàn, moun ki prale Jakmèl, moun ki prale Kafou, moun ki prale nan plizyè depatman nan peyi a, ebyen madam mesye, se konsa bagay la ye nan moman la nan zòn pòtay Leyogàn aprè Izo li menm. Li fin pale, li di, Tout moun ka pase, tout moun ki vle vakye nan aktivite yo, enben, mete pye yo atè, paske anba a gen pasaj nan moman an la. Bè madam, mesye, n ap avanse. N ap fè yon ti rive pi devan pou n kapab montre moun yo ki jan anbyans lan ye la. Pòtay Leyogàn, aprè Izo li menm. Li fin pale, aprè Izo li menm li fin di kèlkeswa moun nan ou kapab pase Matisan san kè kase. Remak ke nou menm nou fè, nou remake ke lè nèg sa yo pale, moun tande yo. Izo te di pyès moun pa pase anba e nou remake anba te enpratikab, ebyen madam mesye pyès moun pat ka pase anba, men otomatikman Izo di moun yo mèt pase e nou remake tout moun deside pase. Alò nou pap fè, nou pap voye bandi monte, nou pap voye moun ki gen zam ilegal nan men yo monte, men fòk nou di nou remake nèg sa yo, yo gen plis ora ke leta, yo gen plis ora ke premye minis lan, ke direktè jeneral yo, ke minis yo. ke menm DG lapolis la paske lè DG lapolis la di oubyen premye minis lan di pou moun pran lari ebyen tout moun pè pyès moun pa vle pran lari men Izo nèke di moun pran lari nou remake tout moun pran lari Izo nèke di tout moun ret lakay yo e nou remake tou tout moun rete lakay yo men madam mesye la men kijan bagay yo ye la pòtay leogane tout moun repran lari. chofè moto, bis, kamyonèt, ti machann, granmoun kou timoun, ebyen yo tout nèt yo pran lari. Madam, mesye, men ki jan vi a ye nan moman an la a, Pòtay Leyogàn. Fòk nou di nan moman la aktivite yo reprann konplètman nan zòn Pòtay Lewogàn e tout machin yo nèt la nan moman la ap vwayaje. Kidonk, tout moun ap bouje a tout kyetid despri, pa gen kè kase, pa gen bal k ap tire. Pa gen kouri enben madam mesye aktivite reprann nan vil la. Madam mesye nou kapab remake bus sa li menm ki kote li soti sa vle di lavi reprann nan rantre sud kapital la. Madam mesye nan moman an la nou egzatteman nan tre vilaj de Dye. Fòk nou di aktivite yo reprann. Fòk nou di nou remake machin kap monte desann. Nou remake anpil moun ki nan lari a. Fòk nou di nou pa remake prezans blende yo nan lari a. Nou pa remake prezans sòlda tou nan lari a. Kidonk la a, anfas mwen la a, se antre Vilaj de Dye. Nou remake bis sa a li menm, li pase nan bouch antre vilaj la. Ann gade byen kamyon sa a k ap vini la a. Kamyon sa a, li pase tou nan antre vilaj la. Bis sa yo, nou remake k ap pase la a, y ap pase. Nan bouch vilaj la, nan antre vilaj la. Kidonk madam mesye, ta sanble nèg yo bay yon pasaj men se yon pasaj pwovizwa. Kidonk aktivite yo reprann timidman, timidman men fòk nou di nou pa konn pou konbyen tan Nou remake la kamyon machandiz kap travèse yo prale swa Leogàn, Okay, Jakmèl, Jeremi men nou remake plizyè kamyon machandiz. ki deja pran wout la yo prale. Men madam mesye nap fè yon ti avanse pou n ale kote ki te gen cho dènyèman an. Lè n pale kote ki te gen cho dènyèman an nap pale de bò ti pòs la. Nou konnen la te gen bon zen dènyèman. Se la nèg izo yo te baze ansanm avèk nèg team asansè yo. Kidonk, se la nèg yo te ye. Kidonk, fòk nou di madam mesye la nou pral avanse, yon fason pou n al pèmèt moun yo wè ki jan bagay la ye dèyè a bò ti pòs la. La madame mesye nou remake gwo bis yo la kap transporte machandiz e nou remake tou ti bis yo pou yo menm yo genyen moun ansanm avè yo la. Donk la a, ann gade byen imaj sa a, gwo bis sa a li menm, ti bis sa a li menm, ti bis sa a l ap pote machandiz ale, an nou gade la a, men ki jan bagay yo ye la a. Madam mesye tout aktivite yo nèt reprann nan vilaj la aprè Izo fin pale. Tout aktivite nèt reprann nan zòn Matis. Tout aktivite reprann. Nou remake anpil ti bis ki boure avèk machandiz k ap travèse. Se kòm si Se kòm si yon lamann Se tankou yon lamann ki tonbe Paske se kòm si moun yo te swaf Kòmsi pasaj la la. Madam mesye men kijan anbyans lan ye la mwen tou prè teyat nasyonal mwen nan lari a mwen remete pyem atè epi madam mesye an nou gade sa la kidonk pikòp sa li menm li chaje e fòk nou di pi devan nou la gen yon Gen yon lòt pikòp li menm ki chaje moun ladan, y ap travèse. Ti mesye sa yo, yo tou pwofite trèv la pou yo debleye zòn yo, pou yo retire fatra, pou yo netwaye lari a. La a gen yon lòt gwo bis k ap avanse. Kidonk madam mesye an nou gade kijan sa ye. Li chaje moun. Bus la chaje moun. Gen yon lòt kamyon ki pase. E gen yon lòt bus ankò k ap vini. yo tout yo chaje moun. Nou remake gen yon gwo kamyon tou ki dèyè a k ap vini. Gwo kamyon sa a, kisa li pote? Eske se machandiz? Nou poko konnen. Men, y a un autre camion qui s'amène. Kisa ki ladan? Ebyen madam mesye, men yon lòt kamyon li menm ki pase. Kidonk yo tout nèt yo pran direksyon gran sid peyi a. La a madam mesye, dènyèman m goumen m goumen pou m rive la a men m pa ka rive la a. Paske la te gen 2 blende ki tap pete bal san rete e fòk nou di pi devan te gen yon lòt blende. Lòt blende a li te tou prè ti pòs la. E sòlda yo tou yo te repliye paske Izo te bay lòd pou nèg yo te rantre. E fòk mwen di mwen menm mwen te la a m pat ka avanse paske te gen 4 moun ki te atè a. Men jodi a la a. Mwen avanse, mwen rive la kote m pat ka rive a. Men madam mesye, an nou gade kòman vi a ye. E fòk mwen di nou, mwen remake yon blende ki devan an, mwen remake yon blende ki devan an la a. Gen machin yo k ap vini. Nou wè machin yo la k ap avanse. Kidonk, men toujou gen yon blende. Toujou genyen yon blende. Nou remake machin yo la k ap pase. E fòk nou di blennde sa li menm li a anviwon yon yon trantèn mèt de ti pòs la sou komisarya Matisan. Nou remake anpil bis kap pase e bis sa yo menm yo pote machandiz, gen ki pote moun, gen ki pote machandiz e nou remake tou konntenè kap travèse, nou remake tou anpil bis kap pote moun se pa sèlman moun madam mesye ki pase nan moman an men nèg yo tou pwofite pase avèk machandiz. Nou k wè jan sa te ye. Rive lendi. Bagay yo pa t bon pou polisye a non. Si w gen yon mesaj ou t ap voye pou otorite konsène yo. Lè n pale de otorite konsène yo, n ap voye, n ap pale de Premye minis lan, Direktè jeneral yo. E bon, fòk nou presize tou avèk DG lapolis la. Kisa w tap mande nèg yo e kisa w byen ou tap di nèg yo? Kisa m tap di nèg yo? Nèg yo pap pran anyen pou nou vre. Si nèg yo tap pran bagay pou nou, kote nou rive la, nou pa tap gentan rive la. Konprann? Nèg yo pa tap gentan, nèg yo pa tap pran anyen pou nou. Nou menm popilasyon an, nèg yo pa gen okenn bidjè pou yo ta retire nou nan kriz la. Se nèg yo, pòs yo y ap plen, makout yo y ap plen, yo pa wè pèp la. Se sèl sa sèlman map di. Merci beaucoup la madame mesye nou nan 4 a ki donk nou tou prè ti pòs la Bordeaux sa kap fèt menn fon ti pale avèm. Ou menm ou la man ou ap distre w nan nan pòt la la e fòk nou di ou tou prè e komisarya matisan kidonk si w gon mesaj ou tap voye pou leta santral se kisa l tap ye? Bon menm si m ta gon mesaj m tap lanse pou leta. Nou menm nou se dè jèn e nou gen nan tèt nou e nou ta swete pou tout otorite yo ki konsène yo mete tèt nou ansanm epi retire nou nan sa nou ye a. Se sèl mesaj la m tap lanse pou leta. Men kòman w fè menn pou w rete la menn malgre strès, tansyon, bal ap tire de tanzantan e men gon blende tou prè nou an la kòman w fè brother? Bon monchè yo toujou diw sa w konnen an se avè l ou oblije viv. Ou ka kòmanse fè l la epi lè ou wè bra w mare epi w kouri travèse w ale. Men se li moun fè m pa konn manyen zam. Men ou pa pè menn pandan w la a menn pran w bal pran w pa pran w? Bon depi yo gason e ou mache avèk lavi ou mache ak lanmò. Ou reziye w pou fè travay la? Ou reziye w pou m fè travay la kanmenm. Dakò bon nan pa gen pwoblèm. Madam mesye la. Mwen nan Matisan 4 A. Kidonk, mwen tou prè ti pòs la. Nou kapab gade l la a. Men ti pòs la bò kote m nan la a. E men yon blennde la a. Dènyèman, zen an te vrèman mangonmen. Bagay yo te rèd. Men jodi a, nou remake bagay yo yon ti jan kalm. Pou konbyen tan kalm sa a? Nou poko konnen. Men sèl sa nou remake, nou remake aktivite kòmanse reprann. N ap avanse, n ap pral fè yon ti pale avèk yon lòt sitwayen. Mesye, patwon kijan w ye? Kòman w fè? Nan anbyans sa, bal ap tire de tanzantan, moun pè travèse, men ou menm, ou toujou la. Kòman ou fè? M pa konnen kòman m fè. Ki vle di, m pa oblije ret lakay mwen, se la m chache kòb manje timoun yo. M oblije, m oblije pa ret tèt mwen, men pa rete m te ka rete. Si m te gen kòb pou m te, pou m te fonksyone lakay mwen, m pa t ap vin la. M pa t ap vin la. Men nou remake, Izo te Izo di konsa moun ka pase e nou wè moun pase. Ou menm, ki sa w kapab di de sa? Bon, ki sa m kapab di de sa? Mwen se yon plezi pou mwen wè menm. Pase ki vle di, si m ret lakay la e pa wè m ap defann. Si m vin la a, si misye di pou moun pou moun vin pase, gen espas pou moun pase, m kwè tout moun alèz y ap pase. Men se pa gen anyen. Konprann? Men eske kè w pa sote lè w wè cha blende a la? Fòk yo di, cha blende a menm ki la li menm, se Leta li menm, se pou, e fonksyon l sa. Ki vle di l ap, li di w, pou li menm li di w l ap sèvi w, l ap pwoteje w men, antoulèka nou menm nou pa konn yon mèd nan sa. Misye la pou li te bliye kanpe la Li te bliye kanpe la Men kanpe misye la pa enpoze pou n ta mouri de tèt nou Ou konprann E ki te pa pral wè sa blennde a kanpe la Li pa bon pou nou Paske blennde a se de tèt ou an se li li pa vle wè Ou konprann Li pa vle wè l lè l kanpe la Nèg yo? Wi. Kidonk depi blende a la li son danje. Depi blende a la bon yo gen pwoblèm avèk nou. Se sak fè plis dezòd fèt. Ok. Sa vle di blende a reprezante yon danje pou nou. Vwala. Ebyen madam mesye, se konsa bagay la ye la. E ti malere sa yo menm yo pa gen lechwa. Nou konnen kijan bagay yo ye nan peyi Dayiti. Moun yo se ojou lejou y ap viv. Moun yo pa ka rete lakay yo, yo oblije sòti pou al chache pen kotidyen an paske si yo rete lakay yo, grangou ka touye yo. Ebyen madam mesye, malgre danje, malgre kout bal, malgre difikilte, ebyen moun yo yo menm yo mete pye yo atè la a nan Matisan. Medam mesye, n ap fè yon ti avanse, n ap fè yon ti avanse. E fòk nou di nou remake yon bus, e fòk nou di tou nou remake 2 lòt blende ki anlè a, 2 blende ki anlè a kap sekirize e m kapab di liy nan yon fason pou machin yo kapab pase. E fòk nou di la gen yon ti bus ki pase, gen yon ti bus ki travèse. Nou wè yon blende E pli wo a la genyen 2 lòt blende. Blende yo anba a. Gen 2 blende anba a. Ki donk, men yon blende. Gen youn ki kanpe anba a. Lòt la li menm li konte ak sa.